Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon m pa swete pale anpil nan emisyon sila paske gen anpil imaj pou nou m gen enpresyon ke Nap fè yon premye emisyon epi nan dezyèm nan se preske yon fim paske e se imaj drone ke nap pote ba ou nan dezyèm emisyon an wap gen yon vu sou zòn jalouzi an kote ke lapolis te al mennen operasyon ebyen pou kapab arete sitwayen ki ta swadizan konplis nan asasina Jovenel Moïse. E ya 2 mò, donk jounen jodi a la nan kad operasyon sa yo rive rekipere lè 2 mò epi yo vini avèk yo nan komisarya Petyonvil men sitiyasyon an te vrèman difisil. N ap fè emisyon sa fè 2 pati pou ou paske tout o kou de operasyon an. Ebyen fò n di ke popilasyon an te akonpanye lapolis. Gen videyo se nèg ki mouri. Nèg ki te vini nan operasyon daprè sa yo di. M pa ka di se vre, m pa ka di se manti. Men de tout manyè, m kwè daprè otorite yo, chif la vini a 10 paske ben 4 mò epi 6 arestasyon o total, ben sa fè 10 ou kwa. De tout manyè chak jou chif la ap grandi. Men sa ki enterese nou jounen jodi a la, se. Se zòm la ki yo menm jwenn arestasyon yo epi operasyon sa lapolis sa l fè a. Bon m kontan m wè peyi m gen lapolis, lapolis ap travay men m sèlman swete ke bon lè pou lapolis travay tou fò l travay e fò n pa rive nan yon moman kote ke lè cheval fin pase l manje jaden. Epi lè sa a nou menm n ap monte baryè. Paske jounen jodi a la a, pral gen yon seri de bèl imaj nou pral pote ba ou, imaj kote ke lapolis ap fè penetrasyon, lapolis ap monte mi. Sa m ap gade yo, ebyen se, m ta kapab di, vrèman e antrènman swat. Bagay sa yo se ann Ekwatè m konn wè yo, nan lòt peyi nan mond lan men jounen jodi a la a, nou wè yo nan kad operasyon sa a ki te fèt onivo de zòn. Se pa lapolis ki met tèt li deyò. Se sa pou konprann. Lapolis gen yon chèf nan tèt li. Lapolis gen moun ki pou pase l lòd, lè pou l pran lari, lè pou l pa pran lari. Se sa pou just konprann. Ebyen mèsi bokou la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj.